Prezante w videyo sa a. Poukisa? Se paske sijè m pral pale an li enpòtan. Sa pran de lè, se lete, donk nou soti nan le konfò di stidyo pou nou kapab ede w respire tou en pe. Pou zanmi Amsè yo, nou anonse yo deja ke pwogram sa ap pase chak mwa, donk mèt pasyante pou videyo, pwochèn videyo an. Epi pou zanmi mesaj ki geri yo li menm tou l ap pase chak mwa. Donk apati de mwa septanm mesaj ki geri an l ap rekòmanse chak mwa. Men pou mwa out n ap jwenn yon lòt pwogram sou yon lòt biyo sou Amswè. Jodi an ki sa m vin pale? Mwen vin pale yon dosye, yon koze ke anpil moun t ap tann, anpil moun t ap mande. Sa m pa t janm pale de li, menm jan m gen anpil lòt dosye m pral pale. Men jodi a m vin pale de imigrasyon. Paske nou konnen ke depi n di vwayaj, nou di deplase, enben sa pran vrèman yon planifikasyon, sa pran yon aranjman. Donk se trè trè enpòtan. Men ou genyen 2 efò pou fè, 3 efò. Premyèman, se li atik ke nou pibliye sou paj toutemavi pwen nèt. Se trè trè enpòtan paske sa m ap di la se pa li ki ekri sou paj lan. Donk se lòt enfòmasyon, dè zafè ki pi presiz an matyè de. de kòman pou fè de mach a swiv jodi an m vin jis bay anons epi m vin jis anonse kelke detay sou emisyon sou pwogram imigrasyon otòs lan epi lòt bagay wap fè wap gen pou abòne avèk chanèl yo facebook e youtube nou konnen anpil nan nou fè sa deja men si w poko fè sa ou bezwen fè l epi aktive Notifikasyon pou w kapab resevwa tout dènye enfòmasyon yo, dènye nou videyo yo. E pi, w ap bezwen tou genyen zoom sou telefòn ou. Pou w kapab patisipe nan sesyon an dirèk ke n ap fè yo, sesyon de konsiltasyon ke n ap fè an dirèk avèk ou yo. Donk n ap genyen pafwa de konsiltan, de ekspè ki vin koze ak ou. Premye sa n ap anonse w jodi a la se pou mèkredi pwochen k ap 29 je kwa jiyè n ap gen premyè sesyon live lan k ap kòmanse avèk yon konsiltan. Pa rate l sou zoken pretèks! Mèkredi, branche telefòn ou, branche laptòp ou, ipad ou, sa ou genyen. Telechaje Zoom epi antre nimewo ki afiche anba ekran an pou kapab rantre nan sal de konferans nou ap òganize spesyalman pou ou pou poze tout kalite kesyon ke ou genyen sou kesyon imigrasyon. Li enpòtan pou ki sa paske imigrasyon depi nan tan lontan li pat janm yon afè ki te kòm si ou leve yon maten epi ou di ou pral imigre. Non, li pat janm yon moman ou di bon ok, a sa m ta fè la, bon m imigre. Non, li pran yon planifikasyon. Li ka kòmanse diferant fason. Ou kapab kòmanse l pa etid, ou kòmanse l pa. Kelkeswa sa ke w vle an, men il sifi ke ou abouti avèk objektif ou ki se kite peyi kote w ye. Oubyen tou, lè n ap pale de imigrasyon, nou pa pale sèlman de moun ki nan yon peyi ki vle kite yon lòt peyi, ale nan yon lòt peyi, men n ap pale avèk moun tou ki deja nan peyi yo ye an, pa egzanp, si w Etazini oubyen w Kanada deja, epi w genyen kesyon regilarizasyon ke w vle fè, enben pwogram sa a di w byenvini. paske nou ap akonpanye ou tou e ba ou tout sa ou bezwen kòm zouti, kòm enfòmasyon pou ranpli aplikasyon, pou depoze yo, kèlkeswa. Pa egzanp, annou pran egzanp klè, yon moun ki se sitwayen kanadyen oubyen li se imigran, oubyen li genyen kat rezidansi, li se rezidan, ki sa li bezwen? Li bezwen pa egzanp rantre fanmi l, madanm li, pitit li, mari l, ou bezwen rantre manman, papa, sè, ou bezwen enfòmasyon sou sa, ebyen byenveni. Okontrè, sesyon mèkredi an ap fèt sou regwoupman familyal kote ke nou pral gade kisa lalwa di, kòman li posib, ki lè l pa posib, e lè l pa posib ki lòt rekou ke w ka fè, nou pral pale de regwoupman familyal. E si ou genyen lòt bezwen, pa egzanp ou se etidyan, ou bezwen regilarize, ou bezwen renouvle pèmi detid, ou bezwen fè swivi pou kapab fè demand rezidans ou, eben ou byenvini tou anndan pwogram sa. Si ou se. nan peyi an ou poko genyen regularizasyon ou se demandè dazil ou gen kelke swa stati an ou byenvini paske sa ap ede w pou ou jwenn bon enfòmasyon pou kapab rezoud pwoblèm ke w gen an etazini ou bezwen konnen kòman sa fonksyone kòman sa evolye ki sa ki pi bon opsyon ke w kapab pran ou byenvini tou nan espas sa nan imigrasyon pou tous ou toute ma. vi. Yes pa bliye nou diw ke sa wap tande la gen anpil moun ki ta renmen tandel gen anpil moun ki ta renmen konnenl donk mwen konsidere ke se yon kado se yon chwa kem fè poum pale poum pataje enfòmasyon paske nou konnen sa deja depi lontan le fab son suli pa janm kache enfòmasyon nou konn sa se sèl moun ki pa egoyis pou enfòmasyon se sèl moun ki pa egoyis ki pa kenbe sal konnen. Sa se sur. Yes donk pandan ke wap pataje wap abone wap like epi wap komante nou pral ba ou kek ti konsey an patan sou kesyon lè n di imigrasyon kisa n vle di. Pa egzanp wap travay ou gen dwa ap travay ou konfotab ou gen madanm ou gen pitit epi pa egzanp ou an Ayiti oubyen ou chili ou brezil epi ou di bon Pa rapò avèk sa m genyen kòm objektif, kòm pèspektiv, lè m gade pwojeksyon yo pou senkan, pou dizan, m santi ke gen yon enstabilite, gen yon kre ki ka kreye onivo fanmi, onivo fanmi mwen, onivo stati sosyal mwen, onivo sitiyasyon ekonomik e finansyè mwen. Donk, mwen chwazi pou mwen kòmanse yon pwosesis. Epi pwosesis sa a, l kapab dire 1 an, l ka dire 2 zan, men an atandan ou kontinye vi nòmal ou epi w ap avanse. Konsa tou, gen dwa ou jèn, ou poko marye, ou poko genyen pitit oubyen ou gen timoun deja epi ou di bon, vi ke mwen gen tèl diplom oubyen mwen poko gen tèl diplom, men mwen ta renmen fè yon lòt eksperyans, mwen ta renmen aprann de yon lòt peyi, mwen ta renmen al gade kòman sa fonksyone. Paske, kite m di ke lwa sou imigrasyon yo, yo klè, yo di men ki moun ki ka imigre, men nan ki pwogram ke li admisib. Donk, si lwa a klè, li di men ki sa ou ka fè, pou ki sa se mwen menm ki pou pa eksplike nou sa n ka fè? Tout bagay yo ekri sou papye, tout bagay yo la, yo nan achiv, e yo ekspoze anpil ladan yo sou entènèt. Petèt, si nou te kapab menm chèche, nou t ap jwenn yo. Men poukisa se mwen menm ki ka chèche, ki konn kote yo ye, ki konnen moun yo, epi ki genyen lòt moun tou, lòt rezo ki kapab ede n jwenn sa n ap chèche yo, poukisa m pa pataje avèk nou? Pa egzanp, ou genyen mari w, madanm ou ki vwayaje lontan, ki kòmanse aplike pou ou, gen anpil difikilte, oubyen vin gen yon pwoblèm ki pase, dosye an bloke, enben pwogram sa se. pou ou. Donk, ki sa w gen pou w fè ankò? Ou bezwen pataje enfòmasyon sa a, sètadi pataje videyo sa a sou Facebook, toupatou, fè lòt moun konnen l epi tande li avèk atansyon. e sitou abòne avèk chanèl lan, abòne aktive notifikasyon pou w kapab resevwa tout dènye enfòmasyon. Randevou ke n genyen pou semèn kap vini yo pou mwa jiyè an se mèkredi 29 kote ke nou pral reponn kesyon sou regwoupman familyal, wap kapab poze tout kalite kesyon ke w vle. An atandan ale sou toutemavi pwen nèt wap kapab gade videyo ke atik ke m te ekri. Pou ou ki se moun pwojè Timigrasyon, donk w ap kapab li l, w ap ka poze kesyon, w ap ka fè kòmantè anba atik lan, epi ou ka ekri nou tou sou kontak@toutemavi.net. Ou kapab kite kòmantè anba videyo sa a. Ou ka fè sa ou vle. Sèl sa pou w pa fè an se gade pou w pa gade l. Depi ou gade, ou ka kòmante, ou ka like. Fè yon bagay. Pa rete san fen. Pa jis fin gade epi vire non. Fè yon bagay, abòne. enterese moun epi nap kontinye avanse pa bliye yon lè menm jan avèk ou mwen te gon pwojè mwen te gon plan men plan pam nan li te kòmanse yon kote e se sa anpil moun pa konnen fòn kòmanse yon kote ki kote l kòmanse m pa konnen m pa bezwen pataje l jodi a la men petèt yon lè wap konnen li gon bagay e siw li tout atik mwen yo si w tande m wap konprann mwen pa jis tande video sa al gade atik lan tou. Paske anpil moun pafwa yo di a si Lefapson ale m prale tou oubyen si moun sa fè tèl chemen map fè l no se pa paske yon moun fèl ou pral fèl tou se kòman l fèl e kòman ou ka reyisi ladan l paske anpil fwa nou fè sa moun fè epi nou pa reyisi anpil fwa tou nou vle reyisi men nou jwenn move konsèy anpil fwa nou vle reyisi men nou jwenn move moun ki sou chemen nou ki di a bagay sa enposib aa. Jodi a la a, pa gen peyi etranje ankò, aa, jodi a la a, e pa gen travay, gen fredi, gen. Men, tout bagay sa yo gen an, moun yo yo menm yo la pi rèd. E tankou m te di nou Ayiti gen plis ke 300 mil moun ke le Kanada te aksepte sèlman nan pwogram travayè kalifye. Imajine, 300 mil moun sa yo, se pa 300 mil Ayisyen, jamè! Se 300 mil moun toupatou dan lemond. Sa vle di, e pa ou sèlman jodi an ki gen plan pou vwayaje oubyen pou imigre oubyen pou fè yon eksperyans. Donk, pa okipe moun, lè m di w pa okipe moun nan, m serye nan sa m ap di w la. Moun k ap dekouraje w, moun k ap di w non, moun k ap di w tout moun pa ka kite, moun k ap di w, men sa se moun yo, ou menm ou gen yon bagay nan tèt ou. ni tou sa ou gen nan tèt ou an, ou pa bezwen ap vilgarize l toupatou, jis swiv enfòmasyon, tande moun ki ap ba w konsèy, aprann rete dousman trankil epi tout bagay ap fèt jan ke yo dwe fèt la. Pa bliye se te zanmi w Lefapzantulie ki renmen w anpil, abòne, pataje, like. Imigrasyon pou tous, fè lòt moun tande mesaj sa a, li kòmanse a pati de mèkredi n ap sou zoom. Mèsi ale, kenbe la.